Osi fò ke sa ka choke w, e sa n ap montre w la, sa w ap gade la a, li s on gason. Wi, li s on gason. Men ki abiye l an fanm pou l fè kidnapin. Ebyen medam e mesye, nou pral ba w detay. Bonjou bonswa tout moun byenvini sou kanal paw la TV lakay haiti pwen kòm jodi an se mardi e jodi an se mardi 4 oktòb 2022 e se dezyèm sòti nou pou semèn nan pandan nap remèsye tout zanmi konpatriyòt nou yo ki pa janm lage nou jiska prezan ki rete konekte sou kanal sa a e ben nap diw ou sou kanal enfòmasyon an TV lakay haiti pwen kòm. Pa ezite envite yon fanmi, zanmi w vin ebyen sipòte kanal sa menm jan ou menm ou deside sipòte nou, envite yon zanmi w konpatriyòt ou vin fè menm bagay la avèk ou e nap kontan. Ebyen medam e mesye sitwayen sa oubyen sitwayèn sa nap gade la a ebyen misye se yon sòlda 400 mawozo ke lapolis mete anba kòd nan moman nèg sa yo tap tante fè yon kidnapin e se la La polis ta pral mete la pat sou too sa wap gade la a ki mete gwo grèf li, gwo wòb li, mete fo soutyen, mete fo tete yon fason pou l ka ebyen sedwi jèn gason ki nan lari a e lè l fin sedwi w e sa w tande a la a nan de twa minit la a ou gade ou wè yo kidnape w e lè se lè sa w pral rann ou kont ou tap pale avèk yon Yon femèl blòdè, ebyen yon fanm degize, yon gason ki degize an fanm poul fè kidnapin pou nèg 400 mawozo, ebyen zanmim nap diw ke ou pa gen dwa fè sa ankò paske nan moman ou pral dèyè 4 mi sa la si se pa prizon ki kraze nou pa kwè wap sòti, nou pral envitew gen detay. Bab se yon militan pitit Desalin, Moyiz Janchal pran kou gwo souflèt aprè lapolis ta fin mete e dòke sòlda Bab anba kòd e selon sa n gen kòm enfòmasyon pa t menm gen manda dèyè Bab e se sèlman nèg yo debake e yo mete Bab anba kòd, ebyen Moyiz Janchal ki li menm dlo nan zye paske Moyiz Janchal E donc avèk bab se 2 e donc 2 kòkòday se 2 nèg ki toujou nan manifestasyon kòt a kòt nou ka toujou wèl nan divès manifestasyon Moïse Jean Charles nou wè bab li menm li toujou prezan e donc sou sèn nan bò kote lidè petit Dessalines nan. Epi gen mèt Magloire tou ki li menm frape fò e donc anpil gwo deklarasyon anpil gwo sekrè pran lari Ariel Henry la misye mouri deja donc se antere li poko antere. Men Ariel Henry misye preske pa egziste paske sa kap pase la nou wè Ariel Henry rete bouch be kidonk misye pa vivan misye mouri antouka nou pral envite ou gen plis detay rete konekte bòn ekout nap tounen. Se e mobilizasyon kote militan e politik pitit Desalin nan e bab ensikoni rive e jwenn arestasyon l nan jounen lendi 3 oktòb 2022 a pa lapolis nasyonal selon Enfòmasyon ki ta konfime pa avoka Arnel Remy e avek redaksyon e moun afè bon TV a yo ta e ale ansanm avek e Ti Bab nan komisarya e Pòtoprens li ta arete swivan e yon manda e ki ta emi e kont li menm pa pakè jiridiksyon Seksyon E Pòtoprens lan, sa gen e plizyè semèn kote rezidans e manman e defen ansyen e minis e kondisyon feminin nan e Marjorie Michel ta atake e nou te wè Marjorie Michel ki ta akize Youri e Latortue ak rès akolit yo e kòm moun ki ta planifye e mouvman sa pou yo atake e kay e manman e defen e e e e kay e defen e manman ansyen ki ta desène e kont li pa e dwayen e pa e komisè e gouvèneman pakè e Pòtoprens lan. Wi, e pandansetan medam mesye na pra ban nou envite w e tande odyo sa w ap konprann anpil bagay e lè nou pale de bab nou menm nou batize l ti bab e byen evidaman e misye pa t yon moun e kòmsi tout sa l te gen pou l di li di l e sa m panse ke nou bezwen sa jodi a la. E se enpòtan ke map gade kòm m tande gon ekip moun ki ap sipòte Bab ebyen m nap wè si popilasyon an te avèk li vrèman paske sa se yon enjistis ki fèt la bon nou envite w tande ekstrè an medam mesye men nap raple w sa se yon ansyen videyo wap konprann davantaj. Komanw fè? Se tire pou m tire, se zam ou genyen se pou tire. Se pou tire, se zam ou genyen, se pou travay ak Ariel. Se zam yo ta ka pete ti pep la, se pou travay ak Ariel. Tout moun konnen Ronald, kom Ronald kom ansyen volè, tout moun gade Ronald avek volè ki direktè Simo a, se misye k tire sou pep la. Ou wè gon jounalis pye l kase se Ronald. Ronald e misye te kandid Dessalines nan, se misye k kase pye jounalis la. Men yon sel bagay, nou gen notifikasyon pou 29 30 e nou pap pè. Yo tire sou pep la, nap kontinye batay nou. Se misye vin tire sou pèp la la. Epa akizasyon. Epa akizasyon tout moun konn Ronald se vòlè. Men jodia la pèp la deside lap fè pakou a la. Jodia pa gen leta. Sou ekip vòlè ekip gang. Pèp la dil bouka moun sa yo. Ou pèdi pa pèdi yo pa somew. Some e bab ki la ui. E vòlè k la ui. Lè ou pran lapolis la se vòlè ui. Lè ou pran kò idmo a gade se gang. Al gade lè yo fè kidnapin yo pase lon moncash. Ou ap wè se moun kach yo vin pran. Yo fè montan yo elaji. E bon mèt, tout otan peyi a gen kriz, l ap bon pou lapolis pase kamyon diri, kamyon sab, trelè siman, trelè gaz. Tout otan gen ensekite ak kriz la, l ap bon. Tout otan gen bandi, gen vòlè, bandi yo sèvi avè yo. E bab ki di sa, mèt Masini. Jan 29 la pase la a, sa pouse nou fè bak wi. A ou wè pèp la move. E pa bab non, ou wè pèp la nan lari move. Yo menm panse n ap al fè bak. Fè bak! Gade e bab ki la wi. Ou wè pèp la di e Petyonvil l ap moute. Mwen menm pèp la ap mennenm. La voix du peuple c'est la voix de Dieu pa blan lari a pèp la nou laka pè. Ou konnen la police se towo li ye. Ki la police vòlè ou ka bay vòlè ap dirije moun pwòp lè ou pran la police ay vòlè ladann e gang ki ladann wi ki la police ki moun ay gèt vòlè yo non e gang ki ladann wi ki pè e pèp yo di wi ay gèt la police yo e vòlè ki ladann non. Vwala, medam mesye, sa se premye ekstrè a ki trè enpòtan Epi an nou tande dezyèm ekstrè wap konprann ke men ki towo gason yo fè konplo yo met nan prizon an la pandan se tan gwo ekip nèg ki gen dosye gang ki gen dosye sou yo yo pa fè anyen ann tande ekstrè sa. Nou nan lari jodi avè Généus kòm vòlè di pèp la chèche kay konn kay fanmi Généus chèche kay konn tout jenerasyon l pèp la wè antre kay fanmi Généus lan bourik Lè m di nou an bourik, an cheval, an bourik, an tout kalite bagay. E antre kay vòlè sa yo nan gouvènman an bourik. Madanm CRS sa, vòlè sa. Madanm yo rele Edwin Tonton an. Madanm nan rele Edwin Tonton. Manm sa se direktè SAES vòlè gang. Epi w nan antre lakay yo an bourik. Pil vòlè n konnen nan gouvènman Ariel. Antre kay Ariel an bourik. Ou wè jan nou wè Vitelòm kòm ansyen vòlè yo t ap itilize l kidnape peyi pèp la. Ou wè jodi a sa bèk. Bako lode a traktè. Enpi pèp la. Ou sipoze al kay jeneyis avek bako lodè a traktè pou n raboure yo moun fou sa yo moun kate betiz yo sa yo paka reprezante nou anko jenès la fanm jèn gason pou n pran desten nou an men gang sa yo pou n fini avè yo. Vwala e medam mesye vwala se su se jan de deklarasyon sa yo e lè yon lidè pran n ebyen li pa. Pou plezi li pa fè gouvènman vòlè sa plezi e Salomon mesye an nou avanse e opinyon pa nou e sou arestasyon sa e mesye. E e Jimmy mwen mwen menm map voye yon mesaj bay Arab map di Arab veye zwe map di Marse Siminyen veye zwe jodia si se pou deklarasyon Nou kapab di, Tibab te fè, lòske li te di Jeneyis, apre deklarasyon w te fè nan Nasyonzini an, mwen m konn kote w rete, m ap mache pran w. Si se pou sa yo arete Tibab, jodi a mwen panse komisè gouvènman sa k la, yo te revoke sou prezidan Jovenel Moïse, pou malvètasyon ki t ap fè move jesyon ki te nan koripsyon an palan de Jacques Lafontant kòm se ti mesye dam sdp fi zòt mete la jodi a mwen m ap mande avèk Jacques Lafontant mwen m ap mande avèk Jacques Lafontant si ou arete ti bab Paske l di, Konsa, li. E òm politik. E se pa avoka k ap pale la pou le moman aktyèl. Se le òm politik, se le militan politik, se le sitwayen ayisyen ki pale. E sa ke m pral di la, pèp ayisyen, louvri zòrèy nou byen gran pou n tande sa ke m pral di la. M pral pale de babekyou. Babiekyou kote w ye a tande sa map di w la byen mwen se an fonksyon de sa ou di a nan dènye entèvansyon w yo mwen twouve m mwen rejwenn a deklarasyon pa w yo mwen pa yon fanatik de Babiekyou je ne connais pas l'homme en question men mwen fanatik de sa yap pwone pou le moman aktyèl la de sa kap soti nan boul la nan dènye entèvansyon L'homme révolutionnaire, comme il l'a si bien dit, Babekyou repete, li di konsa, y ap pale de revolisyon. Men la ou wè nan diskou Babekyou a, li gen prè de 8 pwen enpòtan ke mwen menm pèp la ap chache ki twouve nan diskou Babekyou a. Babekyou ap pale de revolisyon, de chanjman de sistèm konwonpi sa a. Se sa Prezidan Jovenel tap pale. Se sa pèp Ayisyen ap mande e Babekyou di w ke li bezwen yon revolisyon pou gen yon chanjman de sistèm avèk nèg konwonpi sa yo. Sa se premye pwen. Dezyèm pwen enpòtan, Babekyou di ankò, li fè apèl a la nasyon, li di ke li pa ka fè revolisyon an li menm el, li mande konkou pèp la. Sela vle di li ap aji an lidè. Sela vle di ke lè yon moun ap fè revolisyon, Babekyou mande pèp la vini ou jwen la li menm li il asepte li di ke li paka fè revolisyon pou sela sa vle di ke il louvri bwal ba pèp la 2 twazyèm bagay babekyou pale de li ankò li di yon ti gwoup oligap konronpi 5 pousan nan ti pla men moun nan ke ki pran tout peyi an otaj 95 pou san moun yo ap soufri popilasyon epi pèp la rete paka di anyen la m fout dakò avèk li eskize m pèp la m dakò avèk Paul paske ou paka kite 5 pou san moun sa yo ap toupouzi 95 pou san moun nan popilasyon e katriyèm bagay Babekyou di ankò kèm santi m kontan e Babekyou pa yon nèg ki enbesil non li pa yon nèg ki sòt non Son nèg ki fè lèkti wi. Babekyou di konsa mèt la, il fait appel aux intellectuels de ce pays. Li pran kòm ezanp swa Che Guevara oubyen Castro ki te yon avoka ki mete tòj li yon kote, li pran lari a, li pran zam, li vin pou chanje sistèm nan. Gade jis kote ale. Se sa vle di ke Babekyou fè appel aux intellectuels de ce pays, avoka, doktè, enjenyè. Li di si Babekyou pran ezanp de sa. moun sa yo nan peyi nan peyi kiba pou fè revolisyon li pran egzanp sa pou nou sa vle di ke mesye yo ki gen vès yo mete pye nou atè vin jwenn babekyou pou al chanje sistèm nan paske yo pale de sistèm nan sa se 4 senkyèm bagay ke ki fè mal ankò babekyou pale nan diskou a li di ke ale kote kot gaza ye wap gade kondisyon sosyal moun site solèy yo. Yap patoje nan labou tandis ke kan babekou pran li pran moun tout moun nan peyi a ki nan menm kondisyon de bagay la se sa babekou ap pale yo antanke lidè a se senkyèm pwen sizyèm pwen ke babekou pale ladan e yèswa m dòmi a minui map tande diskou misye yo misye ap pale de sèten jounalis kap touche yon ti pitans monnen, nèg sa yo ap bati de gwo kay, gwo bagay, ò nèg sa yo gen yon mikwo kap kraze peyi a, yap zonbife yap zonbife pèp la, menm jan ke sèten pastè, pè, lè yo kanpe sou otèl yap preche, pèp la ap di wi amèn, se yon jounalis sa yo ap zonbife pèp la, ò li menm menm li di li paka zonbife pèp la, se zam li gen nan men l, se pi rezon manman papa paske mikwo avèk zam sa se sak tiye pi moun nan, sak tiye moun nan plis. E. Setyèm bagay ke map di, pèp ayisyen nou salòp twòp, eskize m, pèp ayisyen nou malonèt twòp, pèp ayisyen nou salòp twòp, nou anraje twòp pèp ayisyen. Nou avon pèdi 4 mwayen, 4 fason pou nou kapab fè echanje peyi a. An 86 lè sa m te nan filo, la Duvalier tonbe, yo vle tonbe, pèp la pèdi yon chanjman pou li kapab fè yon revolisyon nan peyi a. 1. Dezyèman nou pèdi sou Maniga. Twazyèmman, apre Maniga a, nou pèdi yon mouvman pou chanje peyi a, Aristide, la premyè vèsyon de Aristide. E katryèm bagay ki fè m pi mal la mesye, pèp la pèdi mouvman Jovenel la. Yo touye Jovenel, se yon fason pou pèp la ta tou fè revolisyon la. Pèp la rete chita, nou rete chita, nou rete chita, sa vle di ke nou zonbifye. Se moun mikwo sa yo ki zonbifye nou. Se nan sans sa a Babekyou ap pale de nou menm nan. Or si yo touye yon prezidan konsa, Yo touye Jovenel e lèm te di konsa lè lala se sot o pouvwa mwen te toujou di sa yo touye Jovenel epi pèp la rete kategorikman pa janm fè yon revolisyon epi se sa se sa mwen rayi avè pèp la e Babekyou pale ankò lè li di w konsa li sèl li Li paka fè revolisyon an. Li tann men va lelit e te te la. E gon bagay map di nou. Babekyou pa li sèl nan mouvman sa wi. Si pèp la pote boure ba mesye sa yo, babekyou ba mwen yo epi yo chanje sistèm nan. M gen presyon gen anpil nèg boujwa ki gen kòb nan men yo ki vle bay tèt yo se pè yo pè wi. Or, la Babekyou ou di w sa mèt la, ke li tann mè a li menm. Pèp Ayisyen, dènye bagay ke m ap di nou, mwen menm, e yon, yon revolisyon, yon chanjman de sistèm, pa ka fèt a la dous. Se pou gen kraze, brize, dife, kout fizi mayi. Mwen menm, je suis prè! Mèt Magloire Aspil nan Takaboka, je suis prè a sakrifye pou mon peyi e kelkeswa revolisyon ki soti vè la dwat ou vè la goch, kelkeswa kote soti, depi se zam yap pran pou yo chanbale sistèm nan, je suis prè. M pa gen anyen nan menm la, men kote kap bay zam nan, kote yap bay zam nan, depi se yon zam yap bay yon kote, m konnen yo rele m yo banm zam, map pran l, depi se zam sa, m konnen moun nan kap ban mwen l, se pou chanje sistèm nan, pou chanje peyi Dayiti, map fout pran zam nan, e mwen menm, komisè gouvèman avèk prezidan, nap fout fè arete mwen menm an Takaboka. E je suis prêt pou lite pou mon peyi. Mesye la ap gade may may mesye. Wap fout boule yon baron galon kap vande 700 800 dola. Je suis un père famille. Gen seri de moun ki grangou. Moun paka mache nan peyi sa mesye. Epi nap kite yon ti group moun konsa mesye bay zafem je vle kriye. Èske ou konprann pou nap kite yon ti group moun konsa mesye ap pran yon peyi konsa nan men nou monchè. Epi nou la mesye. Oh men je lance un appel Mesye ki gen zam nan men nou mesye fè tèt uni ansanm ti lapli mesye izo babyekyou fon fon uni nou poun sove peyi a mesye mesye nou ka fout sove peyi a mesye si nou pote boure nou sove peyi a mesye pèp la padone nou pèp la padone nou aprè sa mèt la mesye tande byen mesye fon fon uni ti lapli izo babyekyou tout nèg yo fon fon uni mesye pou nou sove peyi a mesye pèp la nan grangou mesye mwen gade mwen mwen antank avoka mesye mwen prè. Ok pèp la padone nou paske nap sove peyi a pito 10000 moun mouri men le. Ou prè pou genbe zam mèt aspil. Si w banm zam nan kounya la map pran zam nan depim konnen zam sa ou banm li kounya la pi revolisyon fèt menm lè menm moman mwen di w ke mwen menm je suis près à mourir pou mon pays zam a la men pou chanje sistèm nan sistèm nan pa bon or mwen di w ke mesye pèp ayisyen pote kole sou babekyou. Mwen di pèp ayisyen an pote kole sou Babekyou sou sa, sou dènye diskou yo y ap bay la. Se yon diskou revolisyonè. Babekyou gen lòt moun dèyè do l. Ok. E m ap di Babekyou konsa, se pou chache mwayen wè avèk lòt nèg yo ki gen zam nan, fon fon komen pou yo chavire sistèm nan. E pou fini. Men nou konnen Babekyou gen Jenèf. Jenè. Si w t ap tande diskou Babin la, Babin te di w sa ke li pa ka fè revolisyon li sèl li. Il ne peut pas faire la révolution à lui seul. Li tande men avèk li menm, li pran ezanp Che Guevara pou li menm, li pran ezanp avoka a, li pran ezanp entelektyèl yo. E sa ke m ap di w pou fini nan sans sa a, pèp ayisyen, se yon dènye moman nou gen la a pou nou fè revolisyon. Bab, nou menm pèp ayisyen, Nou vle ale au cap haïtien, nou pran doprens, babekyou ap bay nou roulib pou nou rive gonayiv, se pou nou pran roulib sa nou pran ba babekyou. Apre sa kote babekyou pa ka rive avèk nou menm, lòt lidè ki di yo vle chanjman an, y ap pran nou de gonayiv y ap mete nou au cap haïtien. Ò! S, Apre la revolisyon fin fèt pou sove peyi a, n ap pase men ansanm, n ap padone moun ansanm avèk yo ke mwen menm, mwen menm di, mwen menm m pa di Jiv 29 non, m pa di Jiv 29, mwen di viv la revolisyon! Pou yon chanjman total e kapital sou sistèm nan. E pa gen kenn sistèm k ap chanje nan yon peyi si pa gen kout fizi ladan, si pa gen kras ladan. Alò, pa vwa ou pa tchanske yon pwisan e prezime chèf de gang, Babekyou, Donk ki rechèche pa lapolis e ke ou menm wap apiye l nan nivo sa ou pa kwè ke sa gen konsekans? Babekyou ap pale de revolisyon de chanjman de sistèm pou se peyi. Li pa pale de de diri, de kay ap kase la. Li pa pale de moun yap kidnape. Mwen menm mwen apiye Babekyou san pouzan de chanjman de revolisyon pou se peyi. Nan dènye diskou l la. M pa zafè de chèf de gang la mesye. Ò Babekyou avek premye minis la avek minis de la jistis la avek babekyou se ki ki pi gang kiyes nan nou ki pi gang anben mwen menm premye minis la avek minis de la jistis la se yo ki gang babekyou son senye devan yo olè babekyou son senye devan yo babekyou ap pale de la revolisyon de chanjman de sistèm i vle lese peyi men vakabon sa yo sa ap fè yap fout touye moun babekyou son senye devan nèg yo. Se pèp la ki apiye le Genève pou kapab bloke gaz la la. Se pèp la ki apiye le Genève la. Ok. Eske se menm kouran anpil moun swaf yon revolisyon ki koz ou menm ou pran liy sa tou? Vwala, se t'youn bèl kesyon. Mwen swaf revolisyon pou peyi a. Mwen vle goumen pou peyi a. Mwen vle yon chanjman pou peyi a. Mwen vle gen travay, gen lopital, gen inivèsite, gen tout bagay nan peyi a. Nou pa ka kite yon ti gwoup 5 moun mesye ap kowokowore. 5 moun! 5 ti gwoup moun! E, ou pa raple w, mesye, ou pa raple w la prezidan Jovenel te di konsa pafwa, pou gen yon chanjman nan peyi a, fò chanjman an fèt san mesye sa yo. A, ou byen avèk yo? Ou byen avèk yo? Ou pa wè, li di pafwa fò tape men nèg sa yo pou chanjman an fèt. Se yo menm ki tiye Jovenel wi. Èske ou pa konprann sa? Lè yo rete deta fò tape men moun sa yo paske fò peyi a chanje. Anben se yo menm ki Or si ke si Jovenel, prezidan Jovenel te vle si mesye revolisyonè sa yo ki gen zam alamen ki vle chanjman pou peyi a poukwa pam pa apiye yo? Mwen m la! Je voulè un changement pou se peyi. Je voulè une revolution dans ce pays. Tout alè a nou tande w di pèp la li menm lap padone yo e ke wap wè pèp la li menm li vrèman aswafe lapè kapab ki kapab soti nan divès geto donk ou di pèp la ap padone yo si yo fè revolisyon an? Oh! Si mesye Genep sa yo met tèt ansanm yo kapote Ariel la, yo kapote sistèm nan la. Gen kouran, gen sekirite, gen travay, gen lopital, ok, gen 95 pousan richès peyi a 50 pou 50 pou tout moun pou sa pa piye nèg yo. Bon wè menm madanm mwen ta fout babekyou. E gwo deklarasyon w fè la mèt la. Mwen di w si babekyou fè yon revolisyon nan peyi sa, Map bay madanm mwen kòm madanm map bay madanm mwen. Si Babekyou fon revolisyon nan peyi a, chanje sistèm peyi a. Paske le peyi e pli enpòtan pou mwen ke ma fam. Le peyi e pli enpòtan pou mwen antan ke mwen menm antan ke pèsòn. Sa sa vle di, mwen di w si Babekyou fè yon revolisyon nan peyi a, map fouti fanm mwen. Eske w konnen madanm ou ap gade w la tou? Madanm mwen? Madanm mwen se yon revolisyonè. Madanm mwen se yon ayisyèn. Madanm mwen se yon sitwayèn. Madanm mwen se yon moun ki kè nan men. Pase madanm mwen li renmen peyi a. Ma femme est près de se sacrifier pour ce pays. Madanm nan prè pou li sakrifye pwòp tèt pa li pou peyi sa chanje nan labou kote ye a. Ok zanmi m la, Babekyou mete grenn nan mouda w pou t mache pran vakabon nou manman gran bondye prè wè ke se de moun ki apiye w san pou san. Donk ou kte aske l pa dwe rete anba a sèlman ke. Babekyou pa sipoze rete anba pou ap goumen anba a. Babekyou sipoze goumen rejwenn pèp la, goumen an geye wo. Deplase frape, deplase frape, deplase frape Api poze pyon, deplase frape poze pyon Babekyou deplase frape, frape poze pyon Ok Si w gen volonte pou goumen vrèman Si w gen volonte pou goumen vrèman Ou pa sipoze rete eh Rejwenn pèp la Babekyou manke rantre nan pèp la Eh pèp la se yon okazyon nò pou pou li fè revolisyon sa ka ase Voye yon dènye mesaj bay Babekyou Babekyou Ou pa konnen m ni an blan ni an nwa Men m rete nan geto Zanmi pa w yo ki nan menm alye avèk ou men ki yon revolisyonè nan rete nan geto yo mwen menm m apiye yo san pou san nan dènye deklarasyon kon vou pale de la revolisyon de chanman de sistèm kon ap pran kòb pwoblèm kay pou site solèy yo m ap di ou konsa efektivman le moman è veni rantre plis nan pèp la babyekyou chache mwayen wè lòt alye yo apre sa pou pote boure pou deplase kote ou ye a pou pèp la vin reyoun nou pase pèp la swa pou revolisyon sa kenbe la zanmi ok.